Lendi 16 desanm 2023, bonjou bonswa tout moun e n ap swete w byenvini deja sou kanal paw la TV lakay Haïti pwen kòm. Nou kontan avèk ou nan nouvèl videyo sa, nouvèl zenfògmasyon ke nou pote pou ou. Avan menm nou antre pi fon, avan menm nou rive pi lwen, nap pwofite letan pou nou di mèsi ak toutan zanmi nou yo, toutan sila yo ki yo menm fè chwa de TV Lakay pou enfòme yo. Ou menm ki nouvo, nap di ou byenveni, ou menm ki te la avèk nou tou, nap di ou mèsi. E pou sipò w ak fidelite w, konfyans ou, ou plase nan nou, e n ap kontinye enfòme w kèlkeswa kote nouvèl la ye, tvlakayhaiti.com gen pou devwa al chèche l, pote l pou ou nan de pla men w, san w pa menm bezwen fè anpil jefò. Gwo nouvèl ke nou pote pou ou, operasyon dechouke, deniche, demantibile bandi, lapolis anvayi Tòsèl. Medam e mesye, anpil sòlda Vitelòm mòtèlman blese, Ebyen nèg Vitelòm yo ki yo menm ta mòtèlman blese tou yon polisye e nèg yo menm ale avèk machin sa a selon sa nou gen kòm enfòmasyon ebyen nan moman la a lapolis ki yo menm aprè tout kritik y ap jwenn sou rezo yo nan divès donk entèvansyon de gwo sitwayen ap fè nan peyi a yo wè lapolis la gen anpil polisye ki nan tete lang ki nan souse sosis Ak bandi sa yo, enben fwa sa a Frantz Elbé li menm deside kesyon ensekirite a fòk li mete yon fren nan sa men gen moun tou k ap di poukisa nèg yo pa janm al atake Matisan, poukisa nèg yo pa janm anvayi Kwadèboukè, anben gen moun tou ki di èske se paske donk nèg sa yo se gang gwo gwo zotobre yo, gwo palto ki nan pouvwa a ki fè yo pa ta renmen gang sa yo menm yo kraze nan peyi a antouka. Nou pral envite ou an gen tout detay nan videyo sa. Lòt enfòmasyon ke nou pote pou ou kap domine aktyalite a tou nan peyi Dayiti, nouvèl la sot fèk tonbe la a, e donk direktè Conatel la, misye ki li menm ta e donk tonbe la a, misye mouri e selon enfòmasyon yo, e se ta yon kriz kadyak ki voye. E dok direktè a li menm al nan peyi san chapo nan moman nap pale la medam e mesye nou pral envite w gen detay bon ekout tout moun bon lundi nap tounen pou yon pwochèn video. Ebyen ti men son emisyon spesyal men pandan nap pale de sa nou konnen lapolis bò kote pal jodia la yo tap. Eseye pran kontwòl plizyè kote anndan peyi a, an palan de Tomasen 32, Laboul 12, men on lòt bò ankò, kote nou wè lapolis yo t ap eseye tante wè kòman yo te kapab apeze fon poze mesye Vitelòm yo, an palan de Anjan Vitelòm yo, anpil koup bal k ap chante nan zòn Kòsèl, nan zòn Pènye e pa lwen bò toupre kay e Ariel Henry a, an palan de Vivi Michel. Anpil kout zam otomatik anpil moun te kapab tande enben dimanch ki te 15 janvye 2023 a nan zòn sa yo. Enben lapolis yon lòt bò, enben nou kapab di 3 bandi tonbe nan echanj kout zam ak lapolis dimanch 15 janvye 2023 nan Tòsèl, gang yo atake yon kay yon jij de pè nan zòn nan. Men te gen anpil sispens paske zòn nan te anba gwo tansyon, bandi yo te anvayi kay jij de pè a selon tout enfòmasyon ke nou te genyen. Men anpil kout bal tou nan Tòsèl, yo menm pale chèf gang Vitelhomme te fwape. Pou pi piti, yo pale de 2 sòlda li yo tonbe, yon zam ak yon moto sezi, enben misye sèlman ap pete bal, li fache, li move kou kong. Yo menm aprann nou tou di mi, gen yon ekip polisye ki te nan yon zo reken, yo kouri kite zo reken an jiskaske ekip Vitelòm nan, yo jwenn tan Pou yo pran machin pnh la, yo pati avèl, ebyen nan bilan Jimmy, 3 bandi vitelòm tonbe, nou kapab di yon motosiklèt sezi, yon zam sezi, men lapolis li pèdi yon veyikil la, yon machin ki rete nan men mesye vitelòm yo, si yo pran yon moto pou yo, yo menm yo pran yon machin pou pnh la Jimmy, selon tout enfòmasyon, dènye enfòmasyon ke ki rive jwenn nou la nan. Chanel moun ap fè bon ti bgy. Wi donk bon nou kapab di se pa nouvo se tan si nou wè lapolis ap pèdi plizyè machin e fè enkyetan evidaman men kan menm nou di sa medam mesye la malerezman nou aprann gon polisye galman ki tonbe frè pam. Gon polisye k tonbe la medam mesye sa se plus se movèz nouvèl lan jan nap swiv nan foto sa se mesye sa la se polisye sa ki tonbe nan kad eske se nan operasyon misye tonbe? Ebyen di nou kapab pale de polisye Jetro Valcourt ki afekte nan udmo ki mouri dimanch 15 janvye a, misye te blese pa bal pa pwòp zam li Enben depi 4 janvye dènye a, Jetro mouri apre ke l te sibi 3 operasyon chirijikal, enfòmasyon ki konfime pa nou konnen youn nan responsab Snapo a, Lionel Lazarre, enben Jetro Valcourt ki ta blese pa pwòp zam li, sa konn arive lè a konn ap netwaye zam nan di mi. Oubyen konn grenn katouch ki sòti, men pafwa anpil nan yo tou gen madichon nan kò yo, se moun ki leve men sou moun panse yo k fè moun sa yo vle, lè w tande konsa yon bagay konsa rive di wi, pafwa pou wè nèg a apre 4 jou nan yon ane, pou wè nèg a se tèt li k al bal bal, se pa kòmsi volontèman, bal pati, misye pran bal la genlè move kote, enben sa w tande a tou, Malerezman, apre 4 jou nan mwa janvye a misye resevwa bal, enben nou kapab di 11 jou plita, apre li te fin resevwa bal la, 15 jou nan yon ane, enben Jetro Valcourt li di orevwa avèk lavi, enben li pati de lavi a Trepazimi, enben ajan udmo sa nou kapab di. ki mouri anba andegiwen 15 janvye a, Jean Covalcourt ki te resevwa yon bal ak pwòp zam li epi te sibi 3 operasyon men malerezman anyen pat ka fèt pou li Jimmy men li arive pèdi lavi men nou pa konnen Jimmy men anpil dè fwa nou konnen se Ayiti nou ye Konn genyen zafè ekspedisyon oubyen lòt bagay mistik ki konn fèt, tanzantan yo diw pa okipe l se zam li genyen enben lap fè menm zam li ankò si si se okipasyon li pa genyen poul fè ansanm avèj li. Antouka se foto sa nap gade la mnm mesye wap gade son jèn gason yon jèn polisye Malerezman, jan nou di l lan, se misye nan menm, se misye ankò ki tire sou tèt li, daprè sa k sòti. Ankò la, èske se sa ki vrè? Èske se se sa k te pase vrèman? Men nanpèch, bon, m panse ke nou pa gen chwa non la. N ap oblije voye kòdoleyans la a fanmi an, etandone ke nou pa gen tout istwa medam mesye, men, n ap gade l la, se tankou se ankò yon lòt pèt li ye pou nou menm, Ayisyen paske nou toujou dil e nou pa vle ap swete nou pa vle ap bede ap di kòdoleyans a polisye e se lanmò a nòmalman se bò kot gang yo poul sòti nou menm jan nou toujou dil nap sipòte lapolis nap sipòte lame dayiti men la sa pa fè nou twò byen lè ke nou tande se de polisye k tonbe konsa e menam mesye men nanpèch yn fwa de pli nap di kòdoleyans E jan n ap di l la, jèn gason, e kitswaensi, si se desten l ki te konsa, ebyen, ke misyon l akonpli. Men nanpèch, n ap avanse, men jan nou di l, e Salomon n ap jis retounen avèk enfo sa, bò kote Vitelòm, evidaman, e medam mesye, nou konn mesye sa yo, se pa kounya ke y ap fè dega, men, Se biza nou pa jann vreman tande ke nou souvan yo tande yo atake mesye baz 400 400 mawozo yo men nou pa vreman jann tande yo atake mesye izo yo pou pa di vilaj de dye depi tout tan ekip sa la sou pouvwa la mesye sa yo m pa jann tande yo atake yo koman n kapab esplike sa. Ebyen Jimmy e kòman nou kapab esplike sa Jimmy nou kapab di depi arive Frantz Elbé nan tèt peyi a 17 mwa aprè nou kapab di Frantz Elbé youn nan kote mesye yo pi alèz anndan peyi a youn nan kote mesye yo fè sa Wi efektivman youn nan kote yo pi alèz se vilaj e dayè nou tap tande ti lapli medam mesye ki li menm ki di w ke l gen plan donk se pa etonan sa vle di se menm jwè yo se menm ekip lan se menm ekip ajantin nan se menm ekip ajantin nan ki chanpyon ki chanpyon ebyen teknikman medam mesye nou menm nou di fòk sa sispann fòk sa sispann paske la jistis lan pa ka gen fòs kote e wi salomon nou an te pèdi w. Pou rezime, nou ap pale ke depi apre 17 mwa Frantz Elbé arive nan tèt lapolis sa, nou konnen Frantz Elbé te gon rapò FJK ki te sòti kote yo te, kote nou wè yo te moutre ke Frantz Elbé te gen de relasyon avèk de seri de chèf gang anndan peyi a, enben li te menm paren pitit yon chèf gang, enben nou kapab di depi arive Frantz Elbé a pa byen non. Frantz Elbé te sòti nan depatman Nip, li te sòti kòm direktè depatman Nip la nan kesyon lapolis, Tanzimi, men yo menm pale se te youn nan pwòch pou pa di chèf sekirite Jotham Privert, youn nan moun ke Nenel Cassy te pwopoze Jotham Privert e Jotham Privert te pwopoze avèk Ariel Henry. Depi arive Frantz Elbé antanke direktè lapolis, nou kapab di Jimmy, Ou kapab di zòn Sid la, mesye yo alèz kòm blèz. Se kòmsi se te chèf pa yo, se kòmsi se te zanmi yo, alye yo. Sa vle di ou pa janm tande menm yon fwa, enben di m yo menm sa rive bò kote yo. Menm cha blende ki te konn nan zòn nan pase vizite nèg yo, depi arive Frantz Elbe, menm cha blende pa menm gen tan pou ta pase wè mesye Izo yo, alevwa pou mesye Izo ta tire sou yo, Sa rete yon chan lib, men gen anpil moun ki di, pa bliye, majorite bandi Muscadin chase nan depatman Nip lan, se la yo ta revini, yo pi fò kache swa nan, yo di Gran Ravil, swa Matisan, yo kache Ladimi, majorite se la yo kache. Men gen anpil sitirans, anpil tolerans pa rapò avèk Mesye, nou kapab di, Vilaj de Dye yo avèk Gran Ravin, nou gade pou wè Frantz Elbe rive la, Jimmy, se kòmsi se sosis, se kòkòt ak figawo, sa vle di maryonèz la pran, sa vle di jodi a la, ou wè plis bandi yo atake se bandi paske nan zòn Nò, Lès yo, pa egzanp Vitelòm, Kastro Mawozo, Ti Makak, men gen plis enterè la tou Jimmy, pandan m ap di w sa, Jimmy, pandan m ap di w sa, gen plis enterè pou yo ta atake Tasso Mawozo, Vitelòm ak Ti Maka. Rezon? Pa bliye majorite nèg ki gen kòb yo di mi, se Sendomeng y al fè bè yo. Men pou sòti Sendomeng nan machin ou, de isit a, de Pòtoprens a Sendomeng, se nan zòn Kwadèboukè a, zòn Fonparizyen, se la pou w pase. Men kòm zòn sa yo Zòn Tòsè, Zòn Pènye, se moun ki gen nou, majorite ladan yo e Dimi, men zòn sa pa p janm kite boul Vitelòm, enben fè sa yo vle avè l, menm lè se li menm ki prezidan zòn nan, se li menm k ap dirije zòn nan. Men gen lòt zòn ankò Dimi, lè w pran Tomasen, Laboul, se kote anpil nèg ki gen kòb, nèg ak kravat, gen anpil milat ap viv Dimi, Sa vle di yo gen enterè, men ki diferans. Enben pa e zot bliye non, majorite moun k ap prezante zòn Sid la, se de moun klas mwayèn, se de moun mwen menm avèk lòt yo ki bezwen ale nan nan vil yo tankou mwen menm a Urjis, si m bezwen al Okay la, men se de moun ki konbyen tan nan peyi etranje, sa vle di sa yo pa gen gwo enterè nan Sid la pou le moman, di mi, enben yo oblije kite mesye yo kontinye fè mizik, kreye album, featuring, wè sa pa deranje yo, e menm nèg kal chante avèk yo, menm nèg kal. Menm nèg Jimmy nou wè nap gade ki al featuring ansanm avèk nèg yo, ou wè pa menm gon mezi ki pran kont yo, sa vle di se kòmsi son bagay ki enpòtan ki obligasyon, paske jodia la nou kapab di, men Jimmy tande byen, se pa sèl Izo Kaleb non, direktè ona. N ap rive sou li di mi, direktè ona an tou. Men nou aprann li gen prèske 15 polisye ansanm avè l. Direktè ona an, paske se yon dosye n ap swiv, an palan de James Lemax. James Lemax, James Lemax, direktè ona an, nou aprann li gen plis pase 10 polisye ansanm avè l e li pwoteje e sa li ye madan Prince Elbe. Enben li gon li responsab on bwat nan ona enben nou kapab di enben pwent enben olye l mete sekirite met polisyon atè a la yon sèl direktè mwen di w li gen pou chache 10 polisye ansanm avè l èske nou gen pou nou rive sou dosye sa jimmy ou wè jodi a ou wè jodi a aprè mete izo yo ou wè se alè ou wè se tiktok Se sou tout Instagram yo ye paske yo pa gen tan pou yo bouskile yo paske yo sou rèy pa yo, yo sou rejim pa yo Jimmy jodia la. Vwala e nou pral kite sa kèlke segonn medam mesye an nou touche e dosye Jacques Guy Lafontant e Jacques Lafontant pito e pa rapò Sa kap pase la, paske Berto Dorcé nou te gentan di l, nou te touche dosye sa men nou pral retounen sou li, ebyen sèt fwa si nou gen ekstrè videyo pou ou epi nap salye Stanley Luka zanmi pa nou ebyen ki gentan voye videyo sa pou nou medam mesye nan ka jisteman Berto Dorcé nou wè yn fwa de pli ki dan laktyalite evidaman pou ki dan ki kòm dabitid lè mouvè choz Ebyen la tout tout tout endikasyon sinyale la pou yo ta arete misye la paske bagay yo klè la frèm. Ebyen jimmy nou ap nou ap antre nan kesyon dosye Jacques Lafontant nou konnen Jacques Lafontant se komisè gouvènman ebyen aktyèl la jiska prezan se li menm ki toujou la jimmy Jacques Lafontant men men men la pandan nap pale la Jacques Lafontant nou kapab di ki an difikilte men men li denonse yon ekip dosye la tou. Komisè gouvènman Pòtoprens lan Jacques Lafontant pa sètifye, selon CSPJ, ki mande mete l deyò nan lajistis peyi a, komisè a estomake, li denonse yon konseye nan CSPJ a ki nan pano solèy nan men yon ansyen minis ki se Bertho Dorcé pou ponn move rapò sa kont li. Komisè a move kou kong. Enben nou wè Jimmy e sa map diw la ou konnen kisa lajistis kobe bay pano pou nan la ou tande poutèt on nèg gen pano men men komisè a pa dwat tou non nan sa komisè men komisè komisè menlè wap pale la vre m dakò wap denonse a wi men ou pa dwat tou men ale di wè. Feyton a di son mal li fè. Se nèg ki gen dwèt long menm. Nèg ki abitye lè yo te lekòl tap vòlè tap vòlè plim elèv, ap vòlè kaye, leve tapi manman yo, rale zigout, anpeche moun lakay yo gen kòb, se nèg sa yo pè a gen chans pou arive pou ap dirije yo, kòman pèp ou Ayiti tap rive bon di mi, lè w wè paran w te konn ap kase dwèt ou paske w ap pran zafè zafè paran w ki pat pou ou, rantre kay vwazinay, Men se moun sa yo gen chans jodia la pou rive sa yo ye a, yo fèt ak tout mès yo ak tout vis yo, men malgre paran yo ta eseye chanje yo pat ka chanje yo, men yo rive la, ou wè se vòlè kap denonse vòlè, se sa pi grav andan yon peyi Jimmy, pafwa wap poze tèt ou kesyon, ki kote peyi sa prale, ou tande Jak Lafontan gen dosye akizasyon kesyon enpòtasyon zam ki gen nan dosye louch, men jodia kap denonse vòlè dosye, li menm ki te deja yon dwòg dilè, ki te deja mèt lan vòl vandan peyi a, èske yon peyi tèt fè mal lè w tande bagay sa yo di mi wè se vòlè k ap denonse vòlè andan peyi a e tanpri souple yo nan pòs onkò sa ki komisè gouvènman k ap arete moun, èske n ap viv nan yon peyi serye wè jodi a la? Yo ta la si komisè la met yon manda dèyè w, ou pa ta sipoze al reponn, yo ta fè bay lajistis ladan, yo ta tout moun ta sipoze kanpe an mòd vanjans paske peyi a se grenn snake kap viv Jimmy. Vwala e byen e medam mesye nou gen ekstrè video sa pou ou jisteman jan nou dil sa pa eton.